Se pa ti koze non k pa gen isit medam e mesye nan peyi dayiti lakay nou humm Bagay yo tèlman grav nan peyi sa a, jodi an la a gen senatè Zokiki ki li menm sòti nan silans li e mesye sa a tèlman fè gwo deklarasyon ke nou pral envite ou tande la a sou dosye gang ak ensekirite k ap vale tèren nan peyi Dayiti depi pase plizyè lane. E depi menm Jovenel potko mouri, jiska Jovenel mouri ebyen dosye ensekirite a tounen yon veritab kochma medamzemesye pou tout moun kap viv nan pey dayiti, jodi an la a pou yon moun pran lari se ak kè sote, pou yon moun pran lari se se yon zye fèmen yon zye ouvè paske peyi sa tèlman frajil Pèsòn pa vle rete ladan. Se youn nan rezon ki koz anpil moun ap lage yo nan lòt peyi, sa k pral pase mizè an Repiblik Dominikèn, sa k pral pase mizè Chili, sa k ap vin Brezil. Kidonk, moun yo pa vle rete Ayiti ankò paske peyi a pa gen oken espwa Tout espwa peyi sa a genyen se antre nan yon gwoup gang, al fè kidnapin, al travay ak Izo, Ti Lapli, Krisla. Enben jodi an la medam e mesye n ap di w, Zokiki ki li menm sòti nan silans li e mesye sa tèlman fè gwo deklarasyon ke nou pral envite w tande anndan videyo sa a. Ansyen senatè peyi a, lidè pati politik Pitit Desalin, Moyiz Janchal, ki li menm te fè konnen aprè koup du mond lan fini nèg yo pral sakaje Ariel Henry, nèg yo pral demantibile Ariel Henry, enben jodi a la a nou pa wè demantibile a, nou pa wè sakaje a, nou pa wè tout mobilizasyon ki te genyen bò kote lidè Pitit Desalin nan, paske Rimè a fè konnen ke Moise Jean Charles, misye genyen djòb anndan brh, misye se konsiltan antouka, e misye te demanti enfòmasyon sa a, selon sa l te di nan yon radyo. Ebyen medam e mesye nou pral fè ou tande koze anndan videyo sa a, e pa bliye ou sou tvlakayhaiti.com si ou poko abòne avèk nou, se moman an menm pou w fè sa pandan w ap gade videyo sa a, yon fason pou w ka toujou rete enfòme. Bòn ekout tout moun, n ap tounen. Mèsi anpil Senatè Moïse. Se vre m tande w fè kèk deklarasyon men se dans le Nord e avan dènyè deklarasyon w fè se kote w te di ke demen si Dye vle Ajantin pèdi ke Brezil pèdi ke Ajantin genyen ke Brezil genyen nou pral souke Ariel nan tout peyi a. M pat wè vrèman gen de bagay ki fèt. Sa k te pase? Trè byen. Nou menm, lè nou bay modòd yo, nou gade reyaksyon popilasyon ayisyèn nan. Romanes, lè w ap fè politik, w ap fè politik pou peyi a e pou pèp lan ak pèp lan. Ou pa ka ale andeyò de prensip, andeyò de kilti l. Nou menm kòm yon dirijan politik, nou konprann aspè sikolojik yo, sosyolojik yo. Nou konprann aspè antwopolojik yo e menm kiltirèl, nou vin dekouvri pèp ayisyen an, menm lè li pa dakò avèk yon gouvèneman, men ou pa ka anpeche l nan foutbòl, ou pa ka anpeche l nan rara, ou pa ka anpeche l nan kanaval, ou pa ka anpeche l tou nan epòk Nowèl, nan fèt fen dane. Sa antre nan tradisyon yo, nan kilti yo. Ebyen nou menm, nou t ap gade. Se gon machin ki antre son bann rara nan latibonit 27 moun mouri bann rara pa kanpe non okontrè yo chante yon chante yo di grenadye alaso sa ki mouri zansè yo alòske gen fanmi yo gen zanmi yo ki te mouri sa vle di gen de bagay ki antre nan tèt lan fò ale sou ton pèp lan moun yo ki te pran lari yo di sa klè wi yo di ajantin kale e yo di ariel ranje kòw ranje kòw ki kwaze avèk yon fèt fen dane. Nou te gentan planifye pou nou te lanse mouvman an odebi debi a nan debi fen ane an, men nou vin dekouvri yon bagay, m soti Okap Ayisyen, te genyen machin ke m wè ki bay blokis nan lari an, se yon bagay moun te ka di kote machin sa yo soti. Sa vle di ou wè moun yo t ap antre nan fèt yo. Nou menm, kisa nou te di? Otomatikman, fèt fen dane a fini e nou menm gen tan anonse la couleur romanesque. Nou anonse la couleur, le 2, n ap pou Dino e le 6, n ap nan Grandans. Nou anonse la couleur pou ki sa? Paske nou estime ke revandikasyon pèp lan yo poko satisfè. Se sa k fè Romanesque nou di, premye janvye 1804, Se rezilta yon travay, yon pèp ki pa te janm febli. Tande byen wi pèp ayisyen, premye janvye 1804, se travay yon pakèt esklav bosal, yon pakèt esklav dèchan ki yo menm te mennen yon batay, yo pa te janm febli. E nou menm nou di jodi an, si moun sa yo pa t febli, paske yo t anba chèn, yo t anba imilyasyon. Ebyen jodi a nou menm tou nou anonse premye janvye 2023 se deja yon siyal pou nou menm tou pou n retire tèt nou nan sa n ye la a paske nou di apre premye janvye Ariel Henry, sektè ekonomik lan, mesye mesye anbasadè yo, yo p ap janm gen dòmi, paske nou wè moun sa yo soti pou tyenwa ak grangou. Nan sans sa a, nou pa gen lespwa o manèv. Mobilizasyon yo, yo pral reprann e bèl e byen nan tout kat kwen peyi an, e se pa sou menm fòm manèv yo pral reprann yo. Poukisa? Nou estime ke lè barikad yo nan lari an, pèp lan frape moun ki pi pòv yo, ebyen barikad yo pral fèt devan kay minis yo, devan kay anbasadè yo, barikad yo pral fèt devan kay moun ki genyen kontwòl bank yo paske yo pa tande nou. Wi men gon bagay nan sa senatè Moïse gen 2 bagay m dwe gade nan sa premye bagay la ou di m ke Ou ap le le 2 ou ap on kote, le 6 ou ap Jeremi. Mwen di tèt mwen, èske sa a se pa de estrateji pou pèdi tan piske veritab enpak la l dwe fèt nan depatman Lwès la, s on premye aspè. Dezyèm aspè, lè w di m ke barikad la pral fèt devan kay moun yo, nan tèt pa m se pou anpeche yo soti. Men, èske moun yo lakay yo, minis yo? Petèt wi, petèt non. An n di yo lakay yo, ou ka toujou swete yo, ou fè yo pa ka soti. Men si barikad yo nan lari Pòtoprens tou, Yo pap ka sòti. E la, Montras prudan pas pa rapò avèk strateji w la, puiske m viktim deja avèk on strateji Mèt Andre Michel ki te anonse nan on peryòd ke manifestasyon pral fèt nan nwit, a minwi, uitè, dizè di swa manifestasyon ap fèt, e la, apre on ti tan ankò, tande mon chè, se t on strateji, swa ankò pou pat fè mouvman. Mwen di tèt mwen, pinga m tonbe nan menm koulwa sa avè w tou non. M prudan. Non, non. Radio Mega. Gen de bagay m kwè sou kò w, Manèk. Enhen. Olisito, li pa sèlman pale, li pa sèlman poze aksyon, men politik lan lye a listwa, politik lan lye a kilti, e politik lan lye a yon pakèt fenomèn. W ap wè, 22 out lan se, li lanse nan Nò peyi an. Lè n te lanse l nan nòt peyi an, gen anpil moun ki te di l pa bon, l pa bon. Non! Lè w lanse mouvman an nan Nò, li voye yon siyal bay le gran Sid. E ou wè sa nou fè? Nou pral lanse onivo Nò atravè Troudinò e nou pral Retrouve nou kèlke jou apre o nivo gran sid apati Jeremi. Kidonk, gran sid, gran nò kwaze e pou n al rejwenn kapital lan pou n fè mwayaj lan pou kenbe mobilizasyon an. Sèt fwasi, barikad yo tande byen sa m di Romanes, barikad yo p ap nan mitan lari sèlman. Epi, koulye a, se malere sèlman k ap di non! Barikad yo san espas yo prale toupatou. Yo pa bay sèlman bare malere yo, men barikad yo se sèl fason wi Romanès. M pa ka di pèp ayisyen an pran zam, y ap aneyanti yo. E yo pral pran sa kòm pretèks pou yo di nou teyoris, pou yo leche nou, pou yo Kraze nou ak ak bonm. M pa pral ba ou pretèks sa a. Nou prefere itilize mwayen ki ka ede nou avèk moun sa yo pou n soti nan sa n ye la jodi a. Romanes tande byen, lè m gade on barikad ki fèt onivo Lafontaine, epi delege a ki rete nan wout SOS lan, wout SOS lan vid. M pa konn si w konprann non. Alòske l deplase, l ap al pote diri, l ap al pote lajan bay moun pou di yo pa sòti. M pa konn si w konprann. E m ap di w tou, lè minis yo pa rete lakay yo, nou te di sa wi, otèl k ap resevwa minis sa yo, vwazen oubyen vwazin k ap resevwa yo, yo konplis nan sitiyasyon nou ye la jodi a. Kidonk, nou anonse, ke otèl, ke gèsawous, ke vwazen vwazin, ke konpè, ke frè, pa resevwa minis yo, pa resevwa yo, ni direktè bank yo, paske, Romanès, tan pou moun sa yo viv, epi nou menm n ap mou ak grangou, n ap al pase pay nan Sendomeng, pase gwo kouch moun nan klas mwayèn nan, ki te wè Ayiti tèt anba. Y al envesti Sendomeng, yo sezi byen yo, yo voye yo tounen. Gwo gwoup jèn ki kite inivèsite oubyen ki fin anndan inivèsite, kay nan peyi Tiki, men gen 2000 ki pa konn sa pou yo fè, yo vle tounen ann Ayiti, yo pa kapab. Gen anpil lòt jèn k al nan seri lòt peyi, yo pa konn ki sen pou yo rele. Ebyen ou konnen, olye nou kouri, olye nou kite grangou tiye nou, e se 8, 9 fanmi, 10 fanmi k ap fè nou sa, avèk yon leta irèsponsab, avèk yon leta ki konplis, ke moun ki nan tèt peyi a, ke moun k ap kosyonnen leta a, ke moun ki gen monopòl yo, ke moun ki gen bank yo, nou pale yo pa tande nou, Romanès, Nou fè 4 mwa nap manifeste olye yo tande nou yo lage zam sou nou pandan se tan omanè lèn te fenk leve kanpe ti mamit diri an li te vann on pri hein ti yon sachet spaghetti li te vann on pri li te vann 7 dola 8 dola jodia Jodi an, dola gentan depase 155 goud e chak jou yo mete 2 goud sou li, chak jou yo mete 3 goud sou li e toutan dola ap monte, lavi chè ap tiye nou. Romanes, Jodi an, lè n tande, daprè teknisyen yo, enflasyon an depase 40 konbyen? Pou san hein lè n gade yo te di gen gaz pa gen barikad ankò o nivo vale nou pa wè gaz lan kote l ye pandan wap pale a vòlò yon galon gazolin ap vann 200 300 400 dola nan nan nò peyi an e kèk kote e kèk lòt kote nan peyi an èske nou menm se bèf nou ye Pran kite moun sa yo, avèk tout monopòl la nan men yo, avèk yon gouvènman defakto k ap kosyone yo, avèk yon seri de bank k ap manje nou, èske nou se bèt nou ye pou n kapab rete chita epi pou n mouri anpè sa ki se gwo bagay? Pou n bay yo manje yo. Men gon bagay m pral gade senatè, m pral gade èske w ap ka gen fòs piske nou sòms an pas la de sinye sa m te kapab rele yon akò e gen de gwoup la k ap si yon akò k rele 21 desanm. On pakèt nèg la ap fè ti òganizasyon, fè asosyasyon yo pou y al siyen la. Ou pa riske manifeste pou kò ou? Non Manes, m pral di w on bagay. E ban m di peyan sa a. Lè lòt jou, nou te tande, yo ta pral gen on akò antre yo. Rapid nou te fon emisyon e nou voye mesaj lan ale. Lè m ap tande moun nan Konsèy Sekirite yo, m tande menm anbasadè ameriken an wi li di w Li pa ta swete menm bagay la tounen pa rapò sa k pase mwa pase yo, men tande yo gen t anonse 2 janvye. Tande byen wi. Sa vle di, yo pran mesaj lan. Dezyèmman, m tande Pelosi di, avan nou vin ak dosye sa yo devan Konsèy Sekirite an, pale ak tout moun, pale avèk opozisyon an tou. M gen tan konprann. Sa vle di, Romanes. Tonton ou wè Nou menm sa yo Ou wè nou pa chita sou tab poun pale koze peyi Tout sa kap fèt yo se bobin Paske nou menm nou pa di lòt bagay se depa Ariel nou mande. Wi la men eske lè w di chita sou nou senatè Moïse fò w dakò gon jan yo wè w yo wè w tankou yon moun se yon jiskoboutis yo wè w tankou yon moun se kòm kwa la ti pati sa se ou menm avèk lavalas yo wè konsa si w nou pa ladan l Bagay la pa bon nap kraze l kanmenm. Donk lè w di pou n chita pale omwen fò w ta deside dakò gon anomali gen de diferans se vre men pou Ayiti an n chita nou jere sa menm si se kontre enterè pèsonèl men pou Ayiti n ap avanse. Fòk omwen depasman de swa sa ta fèt. Radio Mega. Ekoute Romanès. Tande byen m vle peyi a konprann sa. Genyen elit ekonomik nan. Romanès, Pou yo jwe avèk nou, fòk gen franje. Konprann byen wi. Premye bagay, elit ekonomik nan, met yon nòt deyò sou yon fèy papye. Yo di, yo fè erè, yo mande padon, men pandan se tan Romanès, y ap pran dola moun yo, y ap monte dola, lavi chè a yo kenbe l. Kredi a yo kenbe l, monopòl la yo kenbe l, epi yo toujou ap soutni ensekirite nan peyi a. Sa bon 1. Otomatikman ou fè sa, m gen tan wè se nan tenten w ap pase nou tande byen nan kòmantè sa bon 1. Dezyèmman, nou gen yon pakèt revandikasyon. Olye entènasyonal la tande, olye elit ekonomik la tande, olye gouvènman defakto a tande, Y ap pase nou ta tè banm pran egzanp. Ameriken yo, Kanadyen yo, y ap pran sanksyon sou papye. Sa bon 1. Nou konn fè manifestasyon Ayisyen yo nan dyaspora pou tps. Anè sa a, Ayiti pa menm mande tps, yo kouri ba Ayisyen tps. Pou le kontrè, se moun ki vle ede nou, se moun ki gen pitye pou nou. Tout moun ki fè relasyon entènasyonal konnen ke dwa pou al vizite yon peyi, dwa pou ou al envesti nan lòt peyi, li rantre nan politik etranjè peyi k aksepte w vini an, peyi k aksepte ba w viza pou w ale an. Lòske peyi sa a deside li ba w viza, se paske l wè enterè pa l nan ou. Pa egzanp, yon nèg ki gen 2 men l vid, ou pa gen okenn atach familyal, ou pa gen okenn atach ekonomik ou finansyè, ou pa gen okenn atach sosyal ak peyi a, w al mande viza Ozetazini Damerik, menm lè w te fè 200 jou ap fè jèn anvan w al mande viza, yo p ap okipe w. Rezon an senp paske ou pa yon moun ki ka ale Ozetazini pou depanse 3 mil dola. Ou pa yon moun ki prale Ozetazini pou depanse 5 mil dola. Donk ou pa yon moun ki ka itil yo nan politik yo pran. Ou pa kalifye. Yon peyi tankou Kanada, nou tout konnen depi lontan Kanada gen yon politik dimigrasyon ki pèmèt gen anpil jèn gason ak jèn fi nou ki fè inivèsite isi y ale o Kanada. Ou gen dwa te gen viza Schengen sou paspò w, ou gen viza ameriken sou paspò w, vers les années 98 pa egzanp mwen m te gon viza schengen, m gen viza, m al etidye an frans, m tounen, mwen vini m gen viza ameriken, m al mande yon viza Canada, yo di m non! E poukwa? Paske politik etranjè yo nan moman an, se te vini avèk de pwofesyonèl kalifye. Donk sa rantre nan politik etranjè du Canada. Mentnan. Lòske mwen menm gen enfòmasyon sa yo, premye reflèks mwen 1, Kisa Etazini ak Kanada ap regle la ki ap bon pou peyi a? Si nou gen vagabon nan mitan nou ki ap dirije peyi a, fòk nou pèmèt mwen di nou, se paske nous avons pris tout notre temps pour construire une république sans sanction. Ou wè ou fenk sot di la talè a kanpany met on mayo, fòk li vin rapòte l bay Direksyon jeneral la pou direksyon jeneral la di eske Kampany e toujou jounalist eske l se manm yon militan pati politik donk sa se yon règ detik ke w ap aplike ki gen a wè avèk deontoloji pwofesyonèl la pou di atansyon gen yon ling pou w pa franchi lòske w se jounalist lòske w se sesi ou se sela mètnan se Sèt repiblik san sanksyon ke nou konstwi, nou pretann nap konstwi a, ki pèmèt papa bat pitit li lakay li, li tape timoun nan manman an, move lgouma papa a, ki pèmèt anndan bwat leta lè w pran yon nèg nan kòripsyon, nan vòlè, ou mare l, ebyen yo di, bon mwen menm sa te rive m nan parquet de Port-au-Prince, M gen yon sibstiti ki pran 40 mil dola ayisyen nan men yon moun pou l libere l. Malchans pou misye pandan m ap pase fè sipèvizyon travay sibstiti yo, m jwenn moun yo devan l. M di misye an n al nan biwo m nan avèk moun yo. Moun yo vini nan biwo m nan. Epi misye fin tande afè a, m di misye sa w ap pran kòm desizyon? L di m ta lage yo wi komisè. M di non nou pa ka lage yo. Kabinè destriksyon dwat. Epoutan l te gentan pran 440 mil dola a nan men moun yo. Moun yo leve tonbe rele anwo, w ap remèt mwen kòb mwen. Lèm deside mwen menm poum mete tout pakè a sou kamera poum swiv aktivite k nan nan pakè a se nan 22 sibstitye 2 t pat leve kont mwen paske se mwen e mwen k vòlè a se mwen k mèt dam nan e map map map ka se yon ti degaje pa peche kap fèt donk sa nou te konstwi l fò nou aksepte nou te konstwi l nou konstwi l jiskaske l rive nan lajistis nou an Jistis la lage vòlè, li lage nèg ki gen zam, li lage moun ki nan koripsyon e lè jij la pa lagel nou di e jij la mechan. E kounya la lòt jij kòwonpi ki pran kòb nan men moun nan, ebyen nou di se bon bagay li ye paske li lage moun nan. Nous avons construit une République sans sanction et puisque nous ne vivons pas en vase clos et que nou se Ayiti, men Ayiti tou prè Kanada, Ayiti tou prè Etazini, yo wè sa nap fè a tou. kòm etranje. Yo di atansyon, yo menm y ap kòmanse vin ba nou sanksyon. Se malere ke yo di y ap bay sanksyon avèk viza. Paske le visa est un acte de courtoisie. Se trè malere ke yo ka di yo y ap sezi byen moun yo fè deyò. Bon, tout moun ka envesti tout kote. Men nou konnen gen des Ayisyen mechan ki pa envesti anyen nan peyi l e l envesti aletranje pandan ke l ap kraze peyi a. Donk kounye a la, yo pèdi tout. Yo sou wout pèdi tout. Paske nan peyi sa yo gen lwa, gen lajistis, gen yon fason pou bagay la fèt. Mentnan mwen menm lòske m tande Lèzetazini anonse l ap pran sanksyon, m di èske yo p ap regle afè pa yo tou? Paske Etazini gen dwa deside nan politik etranjè l, Gary sot pale de yon bagay ki pa rantre nan lin li, epi l di l retire viza w. Sa fèt. Mwen menm mwen te senatè de la repiblik pandan 3 zan m pa t ka al Etazini. Paske gen de bagay m ap defann o nivo di Sena ki pa t antre nan liy. Yo pa t renouvle viza w la. Yo pa t renouvle viza m nan moman an. Maintenant c'est pour vous dire ke ou gen dwa gen de konpòteman kòm pwofesè, ou ka gen de konpòteman kòm journaliste, ou ka gen konpòteman kòm dirijan de leta e ke konpòteman ou genyen an li pa antre nan liy politik etranjè peyi a, li deside li menm li di w l ap retire viza l ou p ap ka al lakay. E se dwa l pou l fè l jan l vle. Paske lakay li, l ka di ou, pa rantre lakay. Kounye a, ki sa n ta dwe pran kòm leson nou menm? Se kantès nou menm n ap gen kapasite pou n di, de vagabon k ap kraze peyi nou, k ap vin, k ap voye zam vin jwenn nou nan peyi a, de vagabon k ap vin fè mèsenè anndan peyi a, ki jou n a pral di, pòt Ayiti ap fèmen pou yo, pou yo pa ka rantre isi? Lè yo rantre, èske n ap ka arete yo? Lè m te komisè m te fè l wi. De vagabon k sot nan peyi etranje avèk zam sou yo ki se etranje m pran yo nan èpòt la. E lè m pran yo yo fè prizon. Paske se peyi pou n konstwi. Yo mwen menm se sa la leson a tire. Mentnan lòske Lèzetazini di avèk Kanada yo genyen de evidans mwen menm jatann yon gouvèneman E se la m gen pwoblèm kòm òm deta, kòm pwofesè, kòm sitwayen angaje ki di se an Ayiti pou m mouri, se la pou yo fouye m anba tè. M ta renmen wè peyi m nan kapab omwen di li an mezi pou l pwoteje resòtisan l. Lè m di pwoteje, pa pwoteje nan, ekskize m wi, nan lòbèy ke l ap fè. Men, Li pwodui l an Ayiti, se pou gouvènman an mete laksyon piblik an mouvman kont li. On ti moman, on ti moman, on ti moman, on ti moman, m ap vin sou sa ankò. Scoop! Ki sa w konprann de minis jistis la, Emily Prophète, ki ekri otorite yo, ki mande yo, di yo ta renmèt dosye moun yo sanksyone yo? M di sa deja wi, m te di, m di l piblikman wi. Le premier devoir du gouvernement, c'est un, décider rapide en conseil du gouvernement ou du ministre pour le dire, casse au côté des anciens et des actuels dirigeants de l'État qui, et que deux pays occidentaux, pas des moindres, États-Unis et Canada dit qui de drogue, qui un blanchiment des avoirs, qui un trafic d'armes, ou bien non financement de gangs, en nous sezi dosye sa a, 1 par le ministère de la justice qui doit écrire à son homologue des affaires étrangères pou homologue afè etranjè la ekri oubyen rele anbasadè peyi sa yo pou mande yo leta ayisyen vle gen yon kopi de dosye a. Une fwa ke yo ba l kopi dosye a, leta ayisyen par son exécutif ap analize l pou l wè kèl ògàn sezi avèk le dosye. Si ògàn pou l sezi, an tèm de pouswit, si ògàn dankèt l ap sezi a se ULCC, si se IGC, IGF de preferans, si se DCPJ, l ap konnen ki ògàn l ap sezi. E ògan li sezi a, yn fwa l bay rapò l, oubyen l ka sezi Pakè de Pòtoprens tou. Li sezi Pakè de Pòtoprens kòm chèf de pousuit penal, e Pakè de Pòtoprens ap sezi Kabinè Denstriksyon pou l swiv dosye a. Mentnan, avèk lès evidans ke peyi zanmi yo ban nou, nou kapab gade èske fè yo se de fè ki vrè. E si fè yo vrè, lè sa omwen moun nan gen yon pousuit penal anndan jiridiksyon pou l avanse. Men men anvan m fini, m ta vle di ou, m te di pwofesè a, youn nan prekosyon pou nou pran, se ne jamè eseye de konprand e de d'aksepte pou di lè sanksyon pwononse pa lè peyi etranje, se dè sanksyon ki gen yon karaktè jiridiksyonèl. Sanksyon sa yo w ap wè nan papye ke peyi yo mete deyò, yo di sanksyon sa yo nou pran yo, yo se sanksyon men li pa gen objektif pou l pini yo. Li la, li gen yon objektif tou pou fè moun yo chanje de konpòteman. Scoop! Gen yon kote l di atansyon se pa yon desizyon de jistis, moun sa yo kapab toujou ale lajistis. Donk se, yo konnen trè byen, se pa yon desizyon ki aten lotorite de la choz souverènman jije san rekou, donk kapab gen rekou ki fèt sou yo. Men jodi a sa Ayisyen ta dwe konnen, sanksyon sa yo ka itil, yo ka itil nou nan la mezi ou lap pèmèt tout vagabon ki te konn ap rantre zam nan peyi a, tout vagabon k pran ti jenn gason nan zòn yo, pou yo ame yo. Yo ame yo pou de rezon politik politisyèn. Paske m di politik politisyèn, paske zam sa a ap tounen kont yo kanmenm, l ap touye madanm yo, l ap tiye pitit yo, l ap tiye pitit pitit yo. Tout nèg ki te konprann y ap detounen lajenès pou yo ba yo dezòd, enben fò yo konnen jodi a, se pa sèlman lèzinstitisyon ayisyèn k ap gade yo, Les yeux des ambassades amis, les yeux des pays amis ap gade w tou. Donk lè w ta panse w ka jwi enpinite sou sòl la la a, ebyen lè w rive pi devan w ap wè mond lan ap fèmen pou ou. Donk sa se la grande leçon qu'il faut tirer dans ça, sauf moi j'attends que le gouvernement. gouvernement se sezi du dossier et l'analyse pou l pwodwi tel efè de dwa ke l kapab epi. M ap pale la kòm ansyen komisè gouvènman an, ansyen senatè a, òm de lwa. 90 pou san depite ak senatè te toujou gen de nèg ame k avè yo ap fè kanpay. E. M kwè yo di nan kwadèboukè ou te gen moun ki te pwòch ou nan kestyon sa yo nan kestyon nèg ki vin gwo chèf bandi eske ou ka klarifye pozisyon sa. Ou repoze kesyon nan mwen Gary paske m tèlman byen bezwen reponn kesyon sa byen m vle wè kibò ou ye pou m ka reponn li. Pi fò senatè Philippe te toujou gen nèg ame k ap ba yo sekirite, sivilame e lè nèg yo ap fè kanpay yo toujou gen sivilame. Donk yo di tout senatè, tout kandida o sena yo, ikonpri ou menm tou, ou te gen nèg ame k ap. Pa gen, pa janm gen moun ki di sa. Pa janm gen moun ki di sa. Non. Ou menm ou pa janm gen moun. Non, m ap di ou. Gari, m se sèl moun ki pa janm nan rans ak moun. Kè a moun ou ye a. Dabò m pral gen senkantan. A senkantan m di se laj pou m rete Jean Renel Senatus. J'ai été professeur, je suis professeur. Kòm pwofesè, m al nan bagay yo rele politik. Lò m sot nan anvan pandan m te gantye m pa bon m di m pral lakay mwen m pap menm m pap menm si madanm mwen deside pran pantalon map ba li l m pa pral nan eleksyon avè l paske m pat vle wè bagay sa m vin rive isit la la kòm komisè di gouvèneman moun yo di m yo pral fè m senatè e fò m di yo mèsi Yo fèm senatè kwak yo gen gou amè paske sa yap tann de mwen an yo pa konprann kòman sena fonksyone. Yo panse se te komisè gouvènman kap kouri pou kòm a lòt bò a pou fè sa w fè ou gen 16 moun ou bezwen. Men nan Gary pwofesè ke m ye depi 22 zan m te nan filo au centre de formation moderne m gen lekòl pa m. M ap ansenye moun ki rele Enstiti Siperyè de Fòmasyon Pwofesyonèl nan Dezyèm Avni Bolos nimewo 14. Se sa m fè pou tout lavi m jiska 49 an m genyen an. Donk, ou pa. Men tande, non, tande, m pa pral reponn kesyon moun ki ta di bagay. Mentnan, lè m rive Senatè de la Repiblik, lè m Komisè, mwen rele la Mario Andresol kòm Direktè Jeneral de Lapolis. M di Mario, je suis Commissaire du Gouvernement de Port-au-Prince. J'ai besoin d'une équipe de 13 hommes pou m fè travay mwen nan nwit kòm lajounen. E ou menm ou te temwen. M te temwen. Ou te temwen, ou sot di l talè a. Wi, m temwen. Nan nwit kòm lajounen, nan wikenn kòm nan jou de semèn, mwen nan lari avèk nèg mwen yo, m ap mete les points sur les i, m ap fè vagabon fè respè yo nan zòn nan, nan vil la. Mentnan, lè m vin elu senateur de la République, j'ai appelé. Godson Orelus, m di je sui senatè de la repiblik, je bezwen dajan de polis pou ma sekirite. Godson voye mesye m yo ban mwen. Tout nèg ou wè dèyè m se nèg polisye ki gen yon lèt ke yo rele fèy de wout ou byen lese pase yo ba yo pou yo vin nan sekirite Jean Renel Cédatus. Mentnan mwen respekte enstitisyon m e se sa k pral pèmèt Lè m ri mwen menm mwen genyen 2 polisye dèyè m, m rive nan sena a, nan chanm depite a, nan asanble nasyonal. M ap kontinye. M gade m wè on pakèt nèg avèk zam men longè. Sivil! Ame. Sivil. E ou pral mete m nan on zen tou ou menm. O eskize m e pa fòt mwen. Nan ki zen ou mete m? Te gen yon bagay ant Lasalin kote gen yon nèg ki rele enspektè Beauvoir ki t ap fè yon travay yo deplase l e se youn nan bagay ki pral fè Aranèl te gen pwoblèm ansanm avèk mwen. Lè m aprann travay la ap fèt e ke yo kase l, m mande fò Godson kòm prezidan komisyon jistis fòk mesye a tounen nan Kwadèbousal la al bay lapè. Haïti Débat. Mwen menm, a partir de ce constat fait, m di li anòmal pou tout zam sa yo la a. E aprè eleksyon, kote y ale? M di kiyès moun k ap. Entèvyou! Wi, m di èske depite sa yo, senatè sa yo ap remèt zam sa ke yo gen nan men yo a? E sa pral pouse m Al fè yon tèks de lwa. M rele tèks de lwa a, tande byen. Dezyèm tèks de lwa. Wi, dezyèm tèks de lwa. Gen katòz. Gen katòz tèks de lwa. Gen katòz. Tèks la rele Pwopozisyon de lwa relativ a la fabrikasyon, la komèsyalizasyon, la detansyon, le kontwòl e le pò darm a fe sur le teritwa nasyonal. Tande, lè w ap fè bagay sa a, ou pa t janm konnen nan mafya w te ye anvan? Non, m pral di w, m pral konnen. Kòman m pral konnen? Se paske lwa m depoze l an 2017, lwa a pral kòmanse vote an 2018, jiyè 2018. Lwa a gen apèn 64 atikl. Vwal, 65 atikl. Ou wè l? 65 atikl. Lwa a pran 1 ane pou l vote nan Sena a. E pou l vote se di m di m ap. Bloke tout seyans pou lwa a pase. Men m ap di ou, senatè ak depite yo ap kouri anba anba anba bal nèg k ap tire. Yo ta gen enterè. Yo gen enterè pou yo ta.